Pèp la salin nan pat janm gen viza ti moun moun nan ghetto yo pat janm gen viza se asasen kriminèl yo te toujou bay viza jodia e pou yo e pou yo admèt ke se asasen se yo menm ki te ba yo viza pou yal achte zam pou yo vin e ame katye popilè yo jodia koupe viza pa etonem m konnen youri son son son dilè dwòg m konnen lanbè son dilè dwòg koupe viza yo sa yo pral itil mwen sa yo pral itil mwen. Nèg yo pou yo pa rejenere tèt yo la pandan nap koupe viza koupe tèt yo koupe tèt boule kay koupe tèt boule kay lè sa map wè sou travay kap fèt lè w koupe viza yon asasen yon kriminèl li toujou gen monopòl la nan menl wi poul rejenere bandi li toujou gen monopòl la nan menl wi poul asasinen nou koupe viza pou anyen m pat gen viza mwen menm m pat gen viza frèm ak sèm yo nan katye popilè yo pat janm gen viza. Jodi a pandan yap koupe viza, mache koupe tèt yo. Mache mete dife nan biznis yo, mache mete dife nan tout sa yo posede. Jodi a li nesesè pèp ayisyen pou n pran desten n an men. Pa kite yo vin di nou lekòl ka ouvè. Pandan yap di w lekòl pral ouvè, yap tiye moun. Chak jou pi plis, ou pral sou jwenn 10 jèn gason, 15 jèn gason sou pil fatra. Kote lekòl pral ouvè a? Mèsi Rosmila pou jenosid ou fè nan baz 47. Mèsi Rosmila peti frè pou kantite moun ou voye touye nan Lasalin. Mèsi Rosmila pou kantite moun ou voye touye devan bare jodi a Rosmila manman krèy mèsi mèsi manman krèy pou asasen pou robinèt san sa asasen ke w ye ou mete nan peyi a jodi a nou ti pèp ayisyen an pran desten nou an men paske jodi a fòk ayiti reveye. Lè w pran Michel Joseph Martelly, lè w pran ekip Roro Nelson an, lè w pran ekip bandi legal la globalman, Bas Galil, jodi a li nesesè pou yo vini pou yo di blan se pa ou m ap kite ranmase zam yo. Paske Izo m te ba w ven galil, remèt mwen l. Ti Lapli m te ba w trant galil, remèt mwen l. Chak baz yo m te ba w senkant galil, remèt mwen l. S on fason pou nèg yo moutre ke yo gen konsyans pou yo chanje kondisyon malere malerèz ap viv. Jodi a nou nan grangou a se vre, yon sachè spageti ap vann 150 goud, yon galon, yon klòs lwil ap vann 15 dola, yon ti mamit diri ap vann 150 goud. Jodi a nèg yo vini a yon bagay yo pral ouvè lekòl. Mwen menm pitit mwen pou m soti lakay mwen pou m al nan lekòl li a pou tèt pa l sèlman m ap depanse 500 goud pou tèt pa l. Pou m mennen l lekòl li pral vin bezwen m pral bezwen 1000 goud ale retou pou l al lekòl. Jodi a la kisa w pral di m? M ap asepte avèk sa Rosmila peti frè ap fè a pou lekòl la ka ouvri, mache nan katye popilè yo, asasinen pitit sòrèt yo, asasinen tout moun k ap batay, pase sou plas piblik yo, touye militan k ap batay ki di fòk kondisyon lavi yo chanje. La nan Channmas sa la pifò militan fin mouri. La nan piyay makèt pifò militan fin mouri, poukisa yo fin mouri? Paske yo di yo menm fòk kondisyon lavi yo chanje, fòk yon jou, fòk gouvènman an rive sou yo, fòk gouvènman panse a povrete yo pou yo retire yo nan povrete. Jodi a la, se tiye y ap tiye yo, se tòtire y ap tòtire yo. Rosmy la peti frè moude ou moute radyo karayib maten an fò wè son takotak l al fè a Moyiz Jan Chal kote l touye 8 moun deja nan baz 47. Mezanmi gen de ti mesye menm lèt poko sot nan nen yo. ki antre nan mekanisyen pou yo chanje lavi yo, ki pa ka al lekòl klasik men al pran yon metye. Jodi a, de ti jèn mekanisyen yo ye, Rosemila Petitfrè voye nèg ISGPN, Palè Nasyonal, al pran nèg yo, al masakre nèg yo. Sa mete doulè nan je tout pèp ayisyen. Lè w gade Eric Jean Baptiste, nèg yo asasinen konbyen milye de moun, moun yo mete nan chomaj. Jodi a e sa n ap di, Ayiti reveye. Lè n di Ayiti reveye a, se yon konsyans. Son batay de konsyans. Jodi a chak jou pi plis se malere malerèz kap tonbe. M pa janm tande kote yo kidnape pitit Boulos. M pa janm tande kote yo kidnape pitit Dimitri Vorbe, pitit Apèd, pitit Akra, pitit Bosan. Nèg sa yo pa janm kidnape. Se pitit malere malerèz ki nan povrete. Jou lavi yo ta chanje, y al lekòl, yo ta aprann yon ti metye. Pou yo defann tèt yo, yo kidnape yo. Lè yo kidnape yon medsen, medsen leve kanpe. Lè yo kidnape yon avoka, avoka leve kanpe. Lè yo pran yon pwofesè, yo leve kanpe. Se yon batay konsyans e nou tout ki pou leve kanpe pou n chanje kondisyon n ap viv la. Nou pa ka kite yon granmoun 74 an ki patisipe nan touye prezidan, jodi a se li menm ki nan tèt primati e l kontinye ap masakre nou. Yon sachè spageti mesye, eske 50 goud sa vann wi? Yon glòs si l vann 15 dola, nan ki kondisyon lekòl pral ouvè a? Jodi a nèg yo desann anba, Kay malere malerèz yal kraze wi. Se pa bagay vare nèg yo ap jere vre non. Pa gen gaz anba a. Pa gen gaz anba a non. Nèg yo pran pretèks yo di yo pral kontrekare Jenèf. Manti! Malere malerèz k ap mouri la yo e pa Jenèf yo ye. Se pitit Florèt nèg yo al kraze kay yo. Moun ki ap viv nan povrete, nan labou sou rigòl, se yo menm y al kraze kay yo. Lè yo fin kraze kay nèg sa yo, moun sa yo, se nan lari yo al dòmi. Jodi a si gon batay serye, yon bagay serye nèg yo ap fè, y ap tounen gaz la nan 200 goud jan l te ye sou ansyen prezidan Jovenel Moïse la. Galon gaz la dwe vann 200 goud. Kous machin dwe tounen a 10 goud jan l te ye pou lekòl la ka ouvè. Jodi a m konseye frè m ak sè m yo, m pa pral pwononse bagay GNV te konn di, ekri non timoun anba pla pye pou yo ka asasine timoun nan, mwen p ap di l. Pase mwen menm m se pitit Sowèt, pitit mwen se pitit Sowèt, m p ap janm dakò pou moun al asasine timoun elèv lekòl yo. Paran timoun yo kenbe timoun nou lakay nou jiska nouvo lòd pase pèp ayisyen an lè l an kòlè pa gen anyen l p ap fè. M pa pral lage timoun nan lari pou moun al masakre. Rosemila pral touye depi se timoun yo. Fò w tande jan Rosemila ap pale maten an nan Karayib. Se yon gè Rosemila vle ti frè mande. Pou kantite zam Rosemila vle ti frè lage nan katye popilè yo, jodi a l bezwen lekòl ouvè. Ou wè se yon masak, yon jenosid sou ti elèv lekòl pou yo ka di se militan k ap batay. Yo bezwen fè yon jenosid. Lendi si Bondye vle k ap 7 mobilizasyon nan 4 kwen peyi a pou mande. Pou fòk pri gaz la desann tout etan Ariel pa ale pa gen anyen kap ka fèt. Tout etan Ariel Henry pa ale pa gen kondisyon ki pou lekòl ouvè. Ariel son asasen son enkilpe bandi legal la rejenere nan tèt primati pou kontinye masakre nou, nou pap asepte pou moun ap vin dim lekòl ka ouvè la. Moun se bal yap pran nan katye popilè yo tout kote. Jodi a mwen menm, mwen ta renmen lekòl ouvè se vre, men ak kiyès? M pral lage pitit mwen nan lari a bay bandi al tiye l, bandi Ariel yo, bandi Rosmila Petit Frè yo, pou yo ka di se militan, se militan Moïse Jean Charles, se militan opozisyon k ap batay yo. Jodi a li nesesè, frè m ak sè m yo, pou n pran desten nan. Gouvèneman an plas la ap fè. Yo mete nou nan yon sitiyasyon pou nou pa ka travay. Nou pa ka al okenn kote. Nou konnen kesyon ensekirite. Ou menm la a ki ap travay pou Metropole, ou ta renmen al fè yon entèvyou Kwadèboukè? Ou ta renmen ale Matisan? Ou ta renmen ale zòn Pènye? Èske ou kapab ale? Non, ou pa kapab ale paske gouvèneman an plas la li mete yon sitiyasyon de panik pou ke popilasyon li menm li pa kontinye vakye a okipasyon e ke nou menm kòm jounalis yo restrenn nou pa rapò avèk sa nou ta sipoze fè kòm travay. Donk, kisa ou panse ki ta dwe fèt nan lide pou jounalis yo ta reyisi ap travay nan yon milye ki plizoumwen sekur? Bon, m panse ke jodi an, fòk nou antre nan yon lojik nou menm jounalis premye sa k gen an se jounalis yo pou valorize tèt yo. Se jounalis yo pou antre nan yon spiral kote ke yo fè, pa egzanp, pa egzanp, sa w wè k ap fèt anndan la, gen kozri k ap fèt anndan. Pou ke nou kapab di non avèk yon ansanm de zak maspinay k ap fèt sou nou. Mètèndan pou sa fèt, fòk ta gen yon bon eta de dwa. Fòk jodi an la a, sa n ap viv nan peyi a la e pa li n ap viv. Fòk kòm si tout prensip de baz yo respekte. Fòk sa konstitisyon an garanti nou, nou kapab nou kapab jwi de yo. E m panse jodi an sa k enpòtan an, se yon yon nou kòm si fòk gen yon yon nouvo leta. pou kapab pèmèt ke gen libète dekspresyon li respekte nan peyi a, dwa moun respekte nan peyi a sou tout lane. Dakò, mèsi anpil. Donk Robert Dimanche, nou konnen dimanch pase ou te viktim e genyen yon jounalis, yon konfrè ki pèdi lavi l dimanch lan. Donk ba nou yon ti rezime de kòman ensidan an pase e kisa k ka fèt pou pèmèt jan de aksyon sa yo pa repwodui nan sosyete a. Vwala, se pandan ke mwen te leve nan maten Nou te konnen gen yon konfrè, gen plizyè militan ke yo te arete o nivo de Baz 47. E nou menm kòm jounalis, nou te leve maten pou nou te fè nou le devwa n ale sou lè lye pou nou kapab konstate sa k ap pase. E pandan n te rive, nou te wè genyen kawoutchou k ap boule, swa nan 47, swa nan 45. E pi nou wè yon bakòp polis k ap pase, bakòp la pase. E pi nan yon ti tan ankò, m wè mesye yo fè few. E pi gen plizyè. retire plizyè bal an menm tan nou gentan abrite nou, nou wè y ap tire gaz lakrimojèn. Mentenan, lè n fin wè gen yon kalm, nou retounen nan lari an, otomatikman nou retounen nan lari an, nou kanpe nou wè mesye yo retounen ankò avèk fraka, y ap joure, y ap di betiz epi m tande yo di m di o konsa menm, epi menm kote a yo di avè m ou pale, epi gen youn nan bouwo yo ki aji sou mwen. Tonbe banm kout kòf zam. Tout nan tout kòm tout bagay. Wè m met kepi se paske gon gwo boul nan tèt mwen epi mwen oblije mete kepi sa. Sa vle di zanmi m se yon sitiyasyon difisil. Nèg yo arete m, yo mete m nan yon pikòp, te gen plizyè boutèy byè nan, anfen pa boutèy non, kès byè nan pikòp la. Yo sòti pou yo lage vizaj mwen sou boutèy yo. Mwen te fè kòmsi mwen te opoze avèk sa. Nèg yo di y ap foure zam nan bouch mwen, apre yon ti tan yo di m y ap mennen m nan Dèlma 33, yo pa mennen, yo evite Dèlma 33, gen youn ki di ap pral sou wout ayewopò avè m. Mentenan, nèg yo deside, yo, nèg, yo konsète, yo konsète, yo konsète antre yo. Yo te, gen menm pawòl ki di ke yo te vle fizyon tou pou yo ta al fizye misye, se vre? Wi, yo konsète, yo konsète antre yo, otomatikman yo fin konsète, lè yo moute yo di konsa, yo pral fizye misye Site Solèy. Mentenan, lòske m di, bon mesye, depi lè nou ap frape m mwen di nou se jounalis, nou pa janm mande m idantifye m. Mentenan, se lòske nou, yo pa okipe m. Lè n rive bò, prèske rive bò ona a, mwen di, gen youn ki di, m di, mesye, Idmo se zanmi m wi. Lè sa a m wè, kounye a, yo pa okipe m toujou non. Epi yo pase, lè m wè yo vle ale vè, vè e, e, e, pa Dèlma, m di, bon mesye, m di nou tèl bagay, yo di m konsa, bon, idantifye w. Se lè sa a, m rale badj lan. Lè mwen ale bat chat, m bay wè, se lè sa orè ak kyès yo an afè. Otomatikman nou wè diskou a kòmanse chanje epi yo pran desizyon yo di ap mennen m Dèlma 33. Mwen ale o nivo de Dèlma 33 men aprè sa, aprè sa, nèg yo vin mennen m Dèlma 33, lè m rive Dèlma 33, mwen pale avèk, ou konnen, ou konnen m ka pale, m pale! Epi kounye a la. e yo fè rapò yo, apa de sa yo voye nou, yo voye nou nan gadavi, e pandan m nan gadavi m tande gen konfrè jounalis yo ki vini y ap di arete nou tout, arete nou tout, epi nou vin konstate yon ti tan ankò anpil katouch ap tire deyò, anpil bal yo ap tire, se apre yon ti tan ankò m tande anpil, m tande jounalis la ap rele anmwe, anmwe, anmwe, lè m gade apre yon ti tan gen yon polisye ki nan gadavi m tande yo met radyo sou rega epi lè sa m tande yo di. Romelo pran bal. Yon lòt ti moman m tande Romelo mouri. Epi, sa w tande a, m tande anpil pwoblèm te genyen nan espas sa. Se sa sitiyasyon an te ye. E m panse nèg yo te vin, m te vin jwenn liberasyon an jis a dizè diswa, kote komisè Jacques Lafontant menm li te rive. Aprezan, kòman eta sante w ye mantalman e fizikman? Bon, pou le moman, m kapab di w mwen t ale lopital, mwen pran swen. E. Mwen fin pran swen, mwen fè tout sa ke m sipoze fè paske m gen yon jij de pè ki te ban m yon òd pou m te kapab al fè sètifika medikal, mwen fè l deja. Nou gen swit legal yo n ap fè paske lojikman e sa p ap rete enpini. Nou ale e onivo de nou nou deja konsilte kabinè davoka nou. An se ki a trè avèk sante mantal mwen, m kapab di ou bon. Ou konnen e tanperaman m son nèg ki gen m kapab di yon mantal fè, m toujou m toujou prè pou m goumen, tout nèg konnen mwen m toujou fè. Se te youn nan rezon ki fè m di, nou pap fè bak, nou pap fè bak nan batay n ap fè pou nou kontinye e kontinye akonpanye popilasyon. N ap kontinye fè l, son misyon ke n gen. Nou gen misyon pou n pale pou yo. N ap pale pou yo. Nou gen misyon pou n al chache enfòmasyon lakay yo pou n pote bay gran piblik la. N ap fè l sitou moun k ap viv nan katye popilè yo, k ap viv nan sitiyasyon difisil. Yo pa janm vle ke moun sa yo menm yo jwenn yon myezèt. Nou menm kòm sitwayen nou pran desizyon pou nou toujou akonpanye yo. Mèsi.